Nou pap fè de lane pase yon rèv tout yon etènite yon jan pou kòz la avanse. Ok nap di tout moun bonswa ou ap tande Rony original immigration services Rony all insurance services depi ou gen yon kestyon Sou kestyon imigrasyon, sou kestyon asirans ou pa gen 2 nimewo pou rele, se rele Rony Original Immigration Services oubyen Rony All Insurance Services, tou lè 2 nap kapab sèvi w trè byen. Jodi a nou vin pale de kestyon rezidans pou yon timoun ki vini bò isi a ki te rantre avèk viza men manman l papa l deside manman l deside ke l pap tounen e li vin overstay li vin rete pase dat I-94 a te ba li pou l te rete a li fè plis ke 6 mwa isit ozetazini kounye a li vin ilegal ann di manman an tou te ilegal egalman donk Konya la kijan timoun sa kapab fè li menm poul genyen papye? Yon sèl bagay m ta renmen raple nou nan langaj imigrasyon yo pale de child lè ke timoun nan genyen mwens ke 21 an e li poko marye, child. Otreman di, se adult, adult daughter, adult son, ki se langaj imigrasyon. Donk imigrasyon lè yo di child, ou mèt konnen y ap pale de yon timoun ki genyen mwens ke 21 an e ki pa marye. Otreman, si moun nan gen 22 an oubyen plis, Kit li marye kit li pa marye li son adult li pa child ankò menl toujou rete yon son oubyen yon daughter donk m pa konnen si gen yon mo kreyòl poun ta eksplikel pi byen daughter avèk son avèk son but se konsa egzakteman imigrasyon konprann li. Poun tounen avèk sijè ke nou te genyen an Timoun nan vini, li vin jwenn manman l, manman an pa gen papye, an di manman an ilegal, pa e li menm li te vini avèk yon viza, li vin pa li vin rete li pa tounen, li menm tou l vin ilegal tou, si manman an vin marye avèk yon moun e sa yo ta rele step father l la oubyen bòpè l la ki vin marye avèk manman an Si mesye sa se yon ameriken ke li ye wi li menm timoun sa sa nou rele Charles la sil te rantre isit ozetazini e a li te genyen mwens ke 16 ans avan maryaj la te fèt la li otomatikman kalifye pou ke li fè rezidans li bò isi a pou ke li rete pou ke bòpèl Step father a mari manman an aplike pou li wi mari manman an kapab aplike pou li pandan ke pou kapab bal rezidans bò isi a men sil te genyen plis ke 16 an an di 18 an Li pa kalifye pou l fè. Pou mari manman an ba l rezidans ankò, li se yon timoun ki nan tèt chaje. Donk, se konsa sistèm nan fonksyone, li vrèman konplike. Ou menm ki ta bezwen bokou plis enfòmasyon, ou kapab rele m nan 954 274 66 06, 954 274 66 0 6 Ann di kounye a la bòpè a pa ka fè anyen pou li, kiyès ki kapab sove l? Enben, manman an. Manman an, lè manman an gen green card li, li gen kat, li gen green card li, se li menm, egzatteman, se manman sa a ki kapab aplike pou pitit la. Wi men pwoblèm ki vin genyen kounya la ou nou pral panse ke pitit ou a pral ka fè rezidans bò isi a non li pap ka fè rezidans bò isi a fòl oblije tounen an ayiti pou lal ret tann rezidans li an ayiti donk se yon bagay ki yon ti jan konplike ankò si w ta bezwen bokou plis enfòmasyon bon ta bezwen èd pou ke nou ta baw èd sou kestyon sa yo. ke w bezwen pou w kapab jwenn chans pou w kapab fè pitit ou rantre isit Ozetazini. Donk ankò, non pa mwen se Rony, nèg imigrasyon an, nèg asirans lan, pou tout kesyon sou imigrasyon, pou tout kesyon sou asirans, Se rele m 954 274 6606 nap kite w avèk Manno Chalmay. Simagri lan salon, simagri lan lachanm, konplotay dèyè kay, tout sa se menm bagay. Simagri lan salon, simagri lan lachanm, konplotay dèyè kay, tout sa se menm bagay. Ankò se te vrèman yon plezi pou nou pou nou te pote enfòmasyon sa pou ou donk si ke ou marye avèk yon moun moun nan gen e posiblite si ke l se ameriken pou ke l kapab fè pitit ou ki ke ou te marye ansanm avèl avan li gen 16 a ou te gentan avan timoun nan gen 16 an ou te gentan marye pou pitit la jwenn chans pou li fè rezidans li isit Ozetazini, kèlkanswa laj li ta vin genyen apre dat ke w te marye ansanm avè l lè ke l te genyen mwens ke sèzan an. Donk, se konsa li ye, men si timoun nan te rete twòp Ozetazini san papye e ou menm e maryaj la te vin fèt lè ke timoun nan te genyen plis ke sèzan, Donk se ou menm manman an, wi, se ou menm manman an ki pral ka bay timoun sa rezidans lè mari w ba w rezidans, ou fin gen rezidans lan menm kote a, pa panse pou w ret tann 2 jou, 3 jou, mwa, non, menm kote w kal ou jwenn rezidans lan, menm kote w kalifye pou ko w kapab bay. Nou fè anpil aplikasyon, nou ede anpil moun e n ap di tout moun mèsi ki te chwazi nou pou te fè aplikasyon avèk nou e nou la pou nou kontinye ede. Donk ou menm ki genyen kesyon pou nou, nou prè pou ke nou reponn kesyon lan 954 274 6606 donk n ape fè tout sa n kapab pou n reponn tout tèks yo Ou kapab ekri nou sou WhatsApp. Donk si w gen yon kesyon pou nou, vrèman se yon plezi pou ke nou t reponn kesyon w lan. Epi n ap kite w avèk Manno Chalmay. Donk rete nan men Papa Bondye tou pisan.